Nap resevwa nan radyo pèp lan radyo preferans FM jèn fi sa wap gade bò koul li sòti dezyèm plèn sa nan maro epa dezyèm plèn nan maro tigwav wi mwen ou menm kote ou sòti nan maro e li menm dezyèm plèn kote ou abite nan maro ou abite nan maro men. Kounya de timoun yo te nan men, m te Pòtoprens yo rele m yo di m timoun yo ap pase mizè. Kounya m al nan ministè fanm, m te la lè ministè fanm nan ekri m mwen m di l timoun yo ap pase mizè m bezwen pran timoun yo nan vandredi. Ministè fanm nan rele l nan vandredi pou l te pase nan biwo a kounya la l pase kote m li ban m youn nan timoun yo. M te la l di konsa lòt sa nan men nan l bay manman ni, Dorme vil veni. Bari w? Wi. Kounya la li bay li bay manman youn nan timoun yo l ban m youn nan timoun yo kounya la. Nan jedi an l pote yo ban mwen l di m l ap okipe l nan men m kounye la te gon farinay lapli t ap tonbe kounye la m ba l dòmi pandan m ba l dòmi an lè l fè 3 zè di maten nan vandredi l leve epi tou li rale yon kouto li ouvè pòt lan pou l sòti m mande kote w pral la li di m pa bezwen konnen apre sa li desann kote m te kouche a l rale yon kouto sou mwen epi menm kote pouse m pouse men li mande Woodline èske w p ap tounen avè m m di non m p ap tounen avè w paske w te gen madanm ou ban m youn nan timoun yo rete a San Ramon m ap okipe San Ramon nan kounye la pandan m voye men l avèk kouto a epi l te gen yon jilèt li tou pase l anba kou m epi l tou kouri l kite kat elektoral li l kite telefòn li epi l kite menm sandal ki te nan pye l epi m pa janm tande l ankò m te tounen nan ministè fanm nan epi ministè fanm nan voye m nan tribinal la yo fè yon manda dame yo ban mwen apresa yo voye m al fè sètifika kouran lè m ale m pa jwenn doktè m tou pa al ankò yo E si l te touye w menm? Si l te touye m li t ap tou li t ap tou kouri toutchou li t ap tou mawon. E dèyè fanm li te ye? Wi dayè fil te renmenm paskem di m pap tounen avèl epi l tou ralel lèl fin pase jilèt lan m wèl anmweyy manman l tou pete pòt lan l tou kouri li kite kat li telefone l pa gentan pran se bondye k fè epa venn ou l koupe wi si te koupe venn sa menm m ta tou mouri pou nou fini sa wap di menm m mande nenpòt kote pou l al fè kat lan pou yo pa fèl pou li pou yo mande l al chache kat yo dòmi vil veni paske tou de kat yo nan menm men kat yo. Humm Elisa Wi Ou tou kenbe kat la? M tou kenbe tou le 2 kat lan nan menm. Humm Sak depanse pou ou lopital? M pa m pat al lopital m t ale pou an pat ka bagay epi m pat jwenn doktè pou fè sètifika kou an pou mwen e manmanm kap mete poud sou li avèk pomad lap bagay yeswa pou m dòmi e ti polis m bwè pou m dòmi men m vire m paka vire kou an si pou m vire fò m tou vire tou an nèt. Venè pa afekte? Non. Nou konnen peyi a fè fas a yon vag densekirite, pandan tan sa gen anpil migran Lèzetazini oubyen Kiba oubyen lòt peyi ap pimpe ban nou e ki pa fè aktyalite. Kisa w ka di nou sè dènye tan e èske nou menm nan ONM nou resevwa anpil migran ayisyen an pwovnans de peyi sa yo m sot site la? Bon, n ap ekskize nou oprè de oditwa lan Manno pou. pouvwa paske gwo grip la ak yon ti jan ap fatige nou men kanmenm nou pral eseye founi tout done posib e imajinab a popilasyon an anskiyatè o statistik pou le mwa de mè jisteman ki te kòmanse depi le 3 jiska iyè 24 me 2022 alò. Efektivman, rapatriman yo yo pa stope sitou ou sot kontekstyalize li, kote ke parapò ak yon sitiyasyon ensipòtab de lapopilasyon ayisyèn, donk ou jwenn yon pakèt moun, vrèman yo anpil, jèn fi, jèn gason, timoun, granmoun, k ap kite peyi an, men malerezman se de manyè iregilyè pou yo kapab refijye yo ayè. E malerezman lè yo rive nan jan de peyi sa yo ebyen yo frape pa la lwa sur la migration kote ke moun nan li oblije genyen dokiman de vwayaj e egalman on pèmi de sejou ki pèmèt ke li rive sejourne nan peyi an. Men la plupart du tan ayisyen yo dènye jou sa yo ki eseye bati yo donk se de manyè clandestine se pa de vòl m te kapab di ki òganize se pa de vwayaj de preferans ki òganize. Donk vwala sa ki mete nou nan sitiyasyon kote ke akèy de migran nou oblije jisteman reponn avèk li de manyè a outrans kote ke pou 21 jou swa di 3 me o 24 me nou akeyi jisteman on nonb dans de pèsòn kote ke mwa dènye yo nou pat akeyi e se sak fè nou kouri vit pou nou atire atansyon popilasyon an pou nou kouri di yo ankò yn fwa Manno lenpòtan si yon moun ou vle vwayaje fòk ou kapab reponn a nòm de vwayaj yo donk fòk ou gen dokiman de vwayaj fòk ou mini de viza jisteman ki pou pèmèt ke ou rive efektye vwayaj la. E selon les normes, mentnan si tout fwa w pa respekte ansanbl de prensip sa yo, ebyen li bay lye a peyi dakèy lan pou l kapab rapatriye w de manyè peremptwa. Epi lòt presizyon m ta renmen pòte, Manno se pa leta ayisyen ki rapatriye moun yo. Donk se peyi dakèy yo ki deside ke yo pap kenbe moun sa sou sòl lan e otomatikman yo idantifye avèk nou. anfan. Pousantaj gason yo se te 75 pousan pou lè Bahamas, 75,91 pousan, 11,89 pousan pou lè fam e 12,19 pousan pou lè zanfan. Il y a eu également des interceptés en mer. Nou te resevwa pa gad kot o nivo. Maintenant, encore au niveau du Cap, il y a eu des vols en provenance de cause de Providential, qui ont même totalisé 14 vols. Pour 14 vols, on a eu à recevoir 200 54 person don 200 om et 484 enfants, soit 9,18%. Donc nous voici les statistiques normalement pour le mois de mai en ce qui a trait au nombre de nos compatriotes déportés ou encore rapatriés sur Haïti. Statistik la lou, 4112 pèsòn e ou sot gen yon bagay ou soulinye la e ou di leta ayisyen li menm li pa fè rapatriman donk se peyi se peyi akèy lan padon ki ki rapatriye moun yo e ou ankouraje ke moun yo vwayaje nan de kondisyon regilye, nòmal. Trè byen. Alò, Manno, fò m di ke sa yo, yo konsène nos deux aéroports sèlman e egalman la Garde Côte du Cap. Men poutan, pou la République Dominicaine, un peu plus tard, m ap gen pou m kominike w chif yo, les chiffres sont très alarmants. Ou wè? Donk, sa vle di nou gen 5 pwen ofisyèl antre la République d'Haïti e la République Dominicaine kote ke gen de moun k ap tounen vin jwenn nou. La nou vle pale de Bèladèr, de Malpas, de Ansapitre. Nou vle pale de Wanament. Ok. Ebyen, ansanm de pwen ofisyèl sa yo, yo akeyi on nonb enkwayab de pèsòn. pou le mwa de mai. Wè. Donk sa vle dire ke mouvman migratwa lan li pa kanpe. Moun yo kontinye ap eseye kite peyi a de fason iregilyè, ebyen peyi dakèy yo tou kontinye ap depòte moun yo sur Ayiti masiveman. Men. Ok men nan kijan ONM òganize l nou konnen lè moun yo vini yo vini pratikman de bra balanse e fòk yo al lakay yo e kijan ONM fè pou ke li reponn a bezwen moun yo notamman pou yo ale lakay yo. Bon deja ou konnen leta ayisyen via l'office national de la migration se veut etre responsable. toujou asime responsabilite li e pèmèt ke migran sa yo, yo rive rantre lakay yo. Men fò m di w ke nou genyen le sipò, le sipò enkontestab e enkonteste de l'OIM pou sa ki gen rapò a fwontyè yo, kote ke OIM souvan konn asiste migran yo, sitou de migran an pwovnans de Zetazinid'Amerik, Bahamas, Wèdòk, oim toujou kanpe bò kote ONM pou pèmèt ke moun sa yo menm genyen yon frè de transpò, sa n te kab rele yon vyatik, jisteman pou pèmèt ke yo kapab kontinye fè wout yo. Donk se pou m di w ke Leta ayisyen li. pa kanpe nan wout, Leta ayisyen pa tchome, Leta ayisyen toujou prezan ke se swa o nivo de l'ONM, o nivo de la Primature, o nivo jisteman di Ministè de Zafè Sosyal e di Travay, Ministè de Lenteryè e de Kolektivite Teritoryal, Ministè de la Sante Piblik e de la Popilasyon. Donk ou kab konprann ke Leta vrèman anpranl pou l pèmèt ke gen yon akèy chalere ke migran nou yo yo rive jwenn e pèmèt efektivman ke yo rive rantre lakay yo pou lè swit kote ke gen anpil dosye ki aletid nan direksyon teknik pou nou kapab rive reyensere moun sa yo ankò nan sosyete a jodi an Manno ki se vrèman yon kategori trè vilnerab lè nou konnen anpil Pil Ayisyen k ap kite peyi an dèfwa oblije vann tout sa ke yo te genyen e ban m ale pli lwen pou m di w ke yo menm konn rive rantre nan patrimwàn familyal la. Donk sa vle di lè yo rive konsa yo voye yo retounen se de lese pou kont, se de moun nòmalman ki ne seront pa byenveni dan lè fami. Sa vle di ke de tout lè fason leta responsab la dwe akonpanye moun sa yo pou pèmèt ke yo rive reyensere yo sosyalman. An giz de konklizyon, se ki mesaj wap lanse bay popilasyon an kap tande w la, de moun tou ki ki bon nou konnen sitiyasyon an vrèman difisil men yap vwayaje nenpòt kòman, se kisa wap di yo? Bon, le premye mesaj ke Joermy lanse Manno, nou tout ap dakò avèk mwen, se koz ki mete moun sa yo deyò an e ke lè moun yo vini moun yo klèman di ke dabò se le fèt ke yo pa genyen posibilite danplwa donk yo pap travay e dezyèm koz majè ki pouse vreman anpil moun kite peyi an sè lensekirite. Mentnan. Kisa ki koze ensekirite a nou tout nou wèl se de moun anndan peyi an ki genyen yon konpòteman jisteman ki trayi ankò peyi a donk nou ta kab di se de apatrid ki yo menm kreye de kondisyon pou repouse konpatriyòt pou repouse frè ak sè nou yo donk nou ta mande yo pou ke yo mete dlo nan diven yo konprann ke ayiti Se pou Ayisyen ke l ye. Donk yon Ayisyen pa kab santi l plis alèz ayè ke anndan pwòp lakay li, ke anndan pwòp peyi l. Donk il fo ke ansanm de moun k ap seme lapagay, k ap seme jisteman divizyon, k ap seme latèrè anndan peyi an, yo rive pran konsyans e il fo egalman ke lajistis kapab sezi kont moun sa yo. Paske li klè ke dan lensekirite moun yo ap. toujou chèche on kote pou yo retwouve on trankilite, sa nou klè ladisu. Mentnan, si genyen kondisyon favorab, byen antandi, a on pè anndan peyi an, a on klima stab, mwen ba w garanti ke anplwa pral kapab kreye, Leta ap kontinye asime li, le secteur privé des affaires ap kontinye asime yo, e menm m te kapab di des investisseurs internationaux ap kapab vini. Donk lapè a li enkondisyonèl, byen antandi, a restriksyon popilasyon an anndan peyi a. Donk, pou ke moun yo rete anndan peyi a, donk yo di ke fòk genyen lapè. E dezyèm bagay ke m t ap renmen di moun yo, paske gen anpil moun ki pati e ke zòn bò lakay yo vreman pa an efèvesans. La m ap pran lè departeman du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, se vre m kab konprann ke gen yon famine kap kraze ansanm de departeman sa yo surtout le Nord-Est, men sa pa vle di ke moun yo te oblije kouri ale. Donk sa vle dire ke se eseye kanpe, goumen avèk la vi, fè aktivite jeneratris de revenu. M ap tou di sa man nou, genyen yon sitiyasyon Repiblik Dominikèn kote ke de Ayisyen al travay e se de konpayi ki voye chèche moun yo men de fason klandestin wi, e ke lè moun yo rive moun yo fin travay 2 twa mwa lè moun yo ap mande touche yo konnen moun yo te rantre de fason iregilyè moun yo ilegal ebyen yo envite otorite migratwa yo pou vin pou chase moun sa yo donk sa yo se de krim men mentnan si moun yo te rete lakay yo pou te travay mwen panse ke Sa tap bokou mye e yo tap stab, yo tap kapab jisteman kontribye a ekonomi, a relans ekonomi nasyonal la. Donk li klè, mesaj nou an jodi an, se yon mesaj de pè pou n mande tout pitit peyi an pou nou fè lapè, pou n konprann ke Ayiti se pou nou li ye. E dezyèm mesaj lan, se mande ak. Tout Ayisyen ki genyen nan tèt yo pou vwayaje, non sèlman pou yo ta fè sa de manyè legal, men si w ta genyen pou fè l tou de manyè ilegal, panse ke konsekans lan li trè, trè, trè grav, y ap voye w tounen kanmenm, donk li mye ke w rete anndan peyi w, ou travay pou w kapab fè byennèt ou avèk byennèt peyi w. Si tout Ayisyen chwazi kite, m ba w garanti Ayiti ap rete nan sitiyasyon Kote ke li pral vreman parèt lèd paske pap gen moun ki pou pran swen peyi a. Donk li klè jodi an Ayiti bezwen pitit li yo penpòt sa yo te konnen, sa l pat konnen ebyen Ayiti jodi an ap di pitit li yo bra louvri retounen pitit ki la yo an nou chita an n wè kòman nou te kapab fè pou ke lakay gen vi, lakay gen travay, lakay gen sekirite.